Tivilakayaiti.com Medam e mesye nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou tout fanatik, tout zanmi, tout konpatriyòt nou yo e nan pwofite le tan pou nou di yon gran mèsi Ak tout moun, tout sitwayen ki pa janm lage nou, ki toujou rete konekte sou chanèl sa tvlakayhaiti.com, se ak menm plezi a nou rejwenn ou nan nouvèl videyo sa. Nouvèl kap domine aktyalite a se dosye ensekirite a e operasyon tònad ke lapolis ap mennen sitou nan Laboul 12 nan fyèf chèf gang Ti Makak ki fèk sot asasine 4 polisye la Enben aprè dènye dezòd sa ke Ti Makak li menm li poze nan figi lapolis, Frantz Elbe ki se DG pnh la, misye pa bese lè bra, misye pa sispann ebyen motive polisye yo pou yo wè kòman yo kapab fini avèk dosye Ti Makak sa ki ap fè anpil pale de li, divès aktè politik pran pozisyon yo pou yo kritike DG pnh la paske se pa posib vire tounen pou polisye ap tonbe konsa e se chèf gang kap touye yo. Alòske operasyon ap mennen, rezilta pa janm bay, enben Frantz Elbé kite frape pyel atè e misye, enben atake Ti Makak jiskobou e nou pral envitew gen detay. Genyen tou ansyen Kolonèl Himmler Rébu ki li menm fè gwo deklarasyon la ke nou pral envitew tande nan videyo sa medam e mesye kote kolonèl la reyaji, enben sou dosye mèsenè Ris ki ta sou sòl peyi Dayiti oubyen ki ta gen pou antre nan peyi a vin ede Ariel Henry Avèk dosye ensekirite a, enben selon Kolonèl Himmler Rébu, Lèzetazini yo menm estomake, yo fache dedouble paske non Ayiti figire nan lis sa ki li menm pran lari, enben san ke yo pat konnen medam ti mesye, enben Etazini ki deja pa danse kole avèk peyi Larisi deja kòmanse mete Ariel Henry nan ti soulye l Ariel gen pwoblèm, enben. Kolonel Himmler Rebu ki li menm voye yon konsèy bay Ariel la se pou pwofite tan sa a donk e pou pale avèk otorite amerikèn yo ou byen fè yon adrès a la nasyon men pou pale ak pèp la pou fè konnen Ayiti pa gen anyen pou l wè avèk dosye e donk e mèsenè Ris ki ta gen pou antre nan peyi Dayiti. Lòt nouvèl nou pote pou ou gen ansyen premye minis peyi Dayiti ki se e Jean Michel E Dòk Lapin ki li menm e sot fè gwo deklarasyon la a sou dosye ensekirite a, dosye lapolis kap viktim anba men bandi, dosye e Dòk e kidnapin tou kap fè e defè nan peyi a depi kèlke tan la nou wè kesyon kidnapin nan li vin tounen yon biznis tèlman dosye kidnapin sa li menm li gen kòb ladan e nèg ou pa ta pi panse se yo menm ki mèt kidnapin sa e blan pa inosan tou. selon ansyen premye minis peyi a ke nou pral envite ou tande entèvansyon li, analiz li sou dosye ensekirite a ou sou tvlakayhaiti.com ak menm plezi sa a nap di ou gade video sa jiskaske l fini paske gen anpil bagay ke ou pa dwe rate nan dosye ensekirite a nan dosye polisye k pral mouri e nèg ou pa ta pi panse anndan wo kòmandman lapolis la yo enplike nan divès ka enben ki fèt kote polisye ap mouri anba men gang. Vye nèg yo pa inosan nou pral envitew gen detay medam se mesye rete gade video jiska la fen nap tounen. Bonjou kolonèl Imler Ubu, byenveni a lemisyon maten deba kòman nou ye? Bonjou a tout ekip la m anfòm Dye mèsi e nap salye tout moun kap koute e depi yè lèm te tande enfòmasyon an mwen te sigjere ke Doktè Ariel Henry ta pran yon pozisyon trè rapid e piblik sou kesyon an. Menm si l te reponn kesyon a de ofisyèl, fò l ta demake l de bagay sa a trè rapidman. E mwen menm, m ap poze tèt mwen plizyè kesyon. Èske se vre nan dokiman yo di. Gen fuit ki fèt. Koute byen jan map di w bagay la wi. Nan dokiman yo di gen fuit ki fèt, se pa de dokiman ki konsène Ayiti sèlman. Mwen tande gen anpil priz de pozisyon an Ewòp kap fèt paske gen de pati nan dokiman an ki trete de difikilte ke lame Ikrenyèn nan ap konfwonte e pèspektiv ke yo ta kap fè fas a de Pwoblèm lye a yon rarte de minisyon dan lè jôz a veni. M wè Kore di Sid reyaji sou li tou. E Prezidan Zelensky reyaji sou li. Donk se bagay de grand pèsòn k ap pale. Mentnan, kòman fè anndan dokiman sa yo ki gen fuit sa, non Ayiti ta vin twouve ladan? Premyèman, mwen wè se t ap yon ak de foli total ke Doktè Ariel Henry ta al nan traktasyon avèk gwoup Wagner la. Mwen menm mwen kwè a 95 pou san se yon bagay enposib. Paske Doktè Ariel Henry admèt, li rekonèt e tout moun konnen ke se pitit gason madan Lalime li ye pou gouvènman ameriken an. Donk, si l ta fè yon bagay konsa, li t ap yon ak de foli, se bliye l ta bliye sa k pase lòt kanmarad la k t al rann vizit an Tiki a, e ki te resevwa lèt de kreyans anbasadè ris la lè l te rantre. Donk, se t ap yon ak suisidè. E dotan ke, mwen pa kwè gouvènman ayisyen an gen ase lajan pou l ta peye Wagner pou ta entèvni an Ayiti. Trè byen. Donk, si reyalite a pa egziste, kòman fè non Ayiti vin site nan bagay la? Premyèman, dans le cadre d'une provocation que nèg an Ayiti yo ta fè, mwen t ap raple yo, m t ap di yo ke pa bliye ke Ameriken s on move gason. Li p ap okipe fanm ni, li p ap pran swen l, li p ap ba l afeksyon, li p ap ba l lajan. Men, li trè vyolan lè l ap fè jalouzi l. Nou raple nou gwosè vyolans ki te fèt lè jalouzi t ap fèt pou vwayaj Antiki a, kijan bagay la te fin pase. Donk, m pa kwè doktè a ki konn tout bagay yo trè byen ta vin gon foli ki ta pran tèt li oubyen gon ak de bravou Tousen Louvèti, Jan Jak Desalin ki ta monte pou l al fè sa. Mentnan si nou efase ipotèz pwovokasyon pa egziste, poukisa yo foure non Ayiti ladann? La m tonbe nan dezyèm pwovèb ki di w, Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Paske si bagay la pa egziste, epi pou l al vin parèt a otè nivo sa, paske dosye k ap deklase nan Pentagòn k ap fè vit se pa bagay timoun. Donk si l pa ekziste epi yo lage non l ladan l, mwen menm m ta yon ti jan. Donk sè t yon movè sinyal. E m ta di doktè a fò l ta pran ti medsin li. Fò l ta pran ti medsin li paske si bagay la pa fèt epi anndan gwo bagay sa yo k ap pale y al lage non l ladan l monche. Se quand on veut tuer son chien on l'accuse de rage. Donk, moun yo k ap twouve yo anpetre, yo pa konn ki jan pou yo sòti. Pandan bagay sa a rive a, yo tou fè yon brase. Wi, men, men, men, jiske la, y a pa ankò de nòt ofisyèl, sinon petèt yon konfidans ke dè pwòch di gouvèneman oubyen petèt Ariel Henry pèsonèlman fè a Miami Herald ki releye ke li demanti donk ke enfòmasyon ta fè kwè ke gouvènman ayisyen ta kontakte donk gwoup Wagner. Men, y a, y a pa de nòt ofisyèl jiskaprezan. Non, mwen menm, mwen te, menm kote m te pran nouvèl la e m te entèvni piblikman, m ta di, m te di kareman se yon bagay pou yo ta trè rapidman, e e pa Doktè Ariel Henry sèlman non, 3 moun, dok, doktè a, minis lajistis la avèk minis defans lan. Defans lan, trè byen. Pou yo ta fè yon priz de pozisyon piblik e o non di gouvènman ayisyen pou yo di yo pa nan bagay konsa toutswit. De fason Si se de raj y ap akize yo, pou yo pa bezwen al mouri pou sa. Trè byen. Oke. Nou te konn deba talè a sou kesyon ensekirite a. Nou t ap eseye gade dosye ensekirite a. Gen de moun ki kwè ke, anfèt, mwen menm mwen kwè l tou, ke si on pale de lensekirite an Ayiti jodi a, èske nou ka, èske, èske nou ka pale de de lendistri de lensekirite? Èske la, èske la ya u, èske, èske la gen yon endistri la? Se evidan. Se evidan. Se evidan, se youn nan pi gwo biznis ki gen an Ayiti jodi a. Donk, on pe pale donk on pe pale de lendistri de lensekirite an Ayiti. Wi, wi, wi, se evidan. Se evidan nan plizyè jan. Se yon gwo komès, yon gwo biznis k ap brase la. Trè byen. Gen yon pil minisyon avèk zam k ap achte. Anpil lajan. Donk, gen yon moun k ap vann. Gen yon aktivite achte revann. Kòrèk. N ap achte kibò, Nabache nan men Lèzetazini. Trè byen. Donk Nabache an US. Trè byen. Ò nou gen yon mache US ki satire. Trè byen. Sa vle di ke e lè kidnaping yo fèt, yo reklame yon pil lajan an US. Donk otan ke nèg gaz yo bezwen dola US, yo ka kòmande gaz, se otan ke nèg ki nan e ki nan kesyon ensekirite a bezwen lajan us pou yo kòmande lajan pou yo ka kòmande zam. Mentnan kounye an fò tal monte nan yon lòt etaj ki bò lajan sa yo ap brase. Kòrèk. Donk se pa bagay ti moun ki gen la. Wè. E dcpj konn sa e son prensip li ye dè kilye aktivite kriminèl il faut suivre le filon de l'argent. Correct, c'est clair. Il faut suivre le filon de l'argent et si w suivre l'argent bien lap mennen w tout kote bagay la pap. Très bien. Donc se se pa bagay nèg ou wè podiab kasapat kap fè yo tue yo a se 2 nèg yo met an avan Oui. yo rele sa an langaj teknik se chè a kanon Chè a kanon. Uh-huh. men se pa yo ki mèt biznis lan Très bien. okontrè yo voye yo menm pou yo kab mouri pou biznis lan kapab kontinye. Pou l ka kontinye, très bien. Paske plis yap tonbe yap pèdi zam Ou pa wè avèk ki fasilite nèg yo ap tire katouch? Fasil. Ò, yon katouch se yon bagay presye li ye, li koute chè. Trè byen. Donk si nèg pa pran dwòg pou y ap tire katouch devan dèyè, pou endistri a ap kontinye vann, moun ap chache achte, biznis la ap ralanti ò yo pa vle biznis la ralanti? Men, la, Kolonèl Himmler Rébu, si nou antann nou ke se t yon endistri, pou kraze yon endistri, sa vle di se bon bagay Jodi a demen non. Non, bagay mwen mwen toujou di w sa, Louko. Jou pou w rezoud pwoblèm sa, se anlè pou w monte. Anlè pou w monte. Se asansè pou w pran pou w al nan 46 zièm etaj. E pa bagay, bagay ou wè nan lari a, se manifestasyon bagay k ap pase anlè. Trè byen. E jou w monte anlè a w ap wè pwoblèm nan rete tankou yon balon ke w eklate. Trè byen. Se, se, se yon bagay ki alafwa ekonomik e politik. E politik, trè byen. Gen yon seri dajan ekonomik ki te envesti yon pil kòb nan bagay politik. Ba, e, filon politik la kòmanse kraze paske yo atake yon pil nèg ladan yo. Paske moun k ap envesti nan afè politik la, yo pa pral envesti dèyè moun serye. Yo pral envesti dèyè 2 bandi. Bandi a kravat. Donk se bandi a kravat ki gen lajan k ap envesti sou bandi ki gen wozèt pou yo kab vin depite, senatè, prezidan pou y al itilize yo pi devan. Pou yo kab fè lavaj kòb. Donk son menm bagay politik la son endistri li ye eleksyon an son endistri li ye. Egalman wi. Trè byen. Ou pa wè ou pa wè 3 ka moun ou wè ki te pase nan eleksyon ou te wè se 2 moun anòmal yo ye. Trè byen. Ou pa wè 3 ka ladan yo endekse. Se vre. Konbe nèg ki te anndan estrikti politik la? Bon Louko Mwen menm m toujou dakò tank e sistèm nan konsa menm kaporal m pap janm yon ayiti kote m jwenn manman lajan sa yo pou m ba l bay nèg bwè byè manje ou bay donk son nèg kap envesti si nèg la envesti li pral gen retou sou envestisman donk se tank yon sistèm mafya ki e mafyosize sistèm politik la. Kòm sistèm politik lan pa n kawotchou sè jousi, kòb la ap fèt nan sektè bandi a. Kòrèk. Kòrèk. Jiskaske yo kab reouvè endistri ankò, men l pap kanpe. Men gen yon lòt komè, gen yon komès tou anndan, anndan ensekirite a, se, se lechanj. Men se sa m di w, il faut suivre le filon de l'argent. Jisteman. Paske nòmalman. Se lechanj. Nèg la ki pran kòb kidnapin nan fò l vann dola a. Jan ekonomi an ye la kounye an, fò tout moun ta fèmen nan peyi a. Paske ki sa k kenbe sistèm finansye a? W ap gade di pwen de vi ekonomi baze, fonksyone ki sa? Apati de lib mouvman dè byen e dè pèsòn. Sa vle di ke moun ki fè tomat nan Latibonit nan ki fè diri a, li kab rantre vin vann li nan kapital la e li mete pwodui l la sou mache a. Or li pa menm, li pa, pwodui a pa menm kab sikile menm. Kolo, men gen yon bagay mwen wè responsab peyi an pa pale, teknisyen an matyè de sekirite yo pa pale, se kesyon lanmè a. pou sa lanmè a reprezante nan ekonomi, nan sekirite peyi an. Jodi a, lanmè, lanmè a, nan men kiyès li ye? Litoral la, m ap pale la de Matisan rive, rive Monwi. Bon, ou te gen dwa di Senmak prèske. Men, dizon Monwi. Nan men kiyès lanmè a ye? Non men, fò w pa bliye, lanmè a se yon komès ekstrèmman enpòtan men lan. Li. Fonksyone sou itilizasyon. Pa egzanp, lè w pran tout litoral la, aktivite maritim, an n di an n pran aktivite eksplwate lanmè a, ou wè pa gen pa gen anpil moun, pa gen okenn bagay serye k ap fèt di pwen de vi eksplwatasyon lanmè a, dabò kòm vwa de deplasman, answit kòm estrikti de pèch, zòn aktivite sa a fèmen nèt. E nou konn trè byen, Prezidan Estime te fè evalyasyon tout litoral e de Matisan a an pasan pa depat zòn depatman de lagrikilti pou al fini e nan Kabarè, Almonwi, nou tout konnen ke se de zòn de trè grand richès souterèn. E se rezon sa k fè Site Solèy kote li al pa janm amelyore. Se paske se yon pil pòv ki chita sou mas lò. E yo fè yo wè ke se fatra sèlman k genyen. Donk se pa bagay ki fèt o aza e se pa doujoujoui. E youn nan eksplikasyon souterèn ki genyen nan chit prezidan Divalye se sa. E se menm eksplikasyon ki te genyen pou prezidan Estime tou. Donk menm lapovrete Dayiti se yon, son yon. yon bagay yo rele nan nan se nan nan gè psikolojik se se preche le le le faux pou couvrir le vrai le vrai donk e lè w ap gade kalite ayisyen an sèlman se yon potansyèl ekonomik enòm li ye se vre men ou pa wè depi nou fin e pase 15 16 ans n ap fòme yon timoun ou pa wè Canada toujou vin avèk krib li l pase Li ranmase, li ranmase tout sa k pwodwi al ranmase l la lave l ni Lèzetazini. Ou pa wè Sendomeng pase men li ranmase tout travayè ki kapab travay. Gad tout bilding k ap monte Sendomeng yo, kiyès k ap konstwi yo? Se Ayisyen wi. Donk sa w genyen nan potansyèl envestisman di pwen de vi de manèv de fòs de travay. Yo ranmase l ni nan nivo sèvo ni nan nivo bra. Donk, e poukisa? E kan kou depite a poze pwoblèm nan? Paske w pa gen okenn aktivite w ap antreprann nan zòn esansyèl yo pou ale vè le devlopman. Donk, se yon fason pou yo toujou kenbe w nan sitiyasyon, nan teyori povrete a, ou pòv, donk w ap tann pou moun vin fè yon bagay pou ou oubyen w ap mande. Donk, Se donk, pa de bagay ki fèt de manyè inosant. w- vwala, e, e, e, e jodi an fòk nou klè pou nou, lèkti a ban nou ke lanmè a, litoral la, se, se pa nan, se pa nan men leta l ye aktyèlman. Non, se, se, o, yo, li netralize. Li netralize, son espas yo kenbe pou lè, pou, pou, an pwojeksyon pou le fiti. Trè byen. Mèsi anpil Kolonèl Imler Rébu. Mèsi anpil. Bonswa, bonswa m ave m ap salye panèl la e m ap salye GPP a distans e demen maten efektivman m aprann mwen kont ke aktyalite an jeneral ke l nan nivo Majik 9 ke l nan nivo Karayib ke lakay nou jodi a la Li atake pwoblèm nan ke tout peyi a, tout sosyete ap travèse. Donk, mwen tande analiz yo, mwen tande analiz kolonèl Imre Rémy maten an kòm espesyalis nan zafè sekirite, mwen fèk tande JPP, mwen tande nou tout la e m tande Marco ki li menm poze de entèwogasyon. Donk, E wi efektivman mwen eme de refleksyon ke m te rann piblik e dènye refleksyon an lè m di je n'ai pas été écouté donk li pa rapò a dènye refleksyon ke m te a premye refleksyon ke m te fè a kote ke m te bay m te trase yon ti limyè nan chemen fè nwa ke tout peyi a ap travèse. An ki premye minis? Donk ki ale. E nan menm liy de refleksyon ke Marco ap fè jodi a la. Eske la polis kapab ou pa kapab? Si ke la polis kapab ou byen l pa kapab, fok nou rantre nan sa nou rele nan reorganizasyon administratif de la polis. Lapolis bezwen yon reòganizasyon administrativ. Li bezwen yon touch administrativ. Li pa bezwen n jodi a, li te bezwen n depi yè. E depi an 2018, 2019, se te pozisyon mwen parapò a prezidan Jovenel Moïse. E se te pozisyon m tou parapò a zanmi. Kite lapolis devlope tèt li. Lè mwen li reòganizasyon administrativ, wi lapolis bezwen li pou nou kapab mete lapolis la an eta pou l fè fas a sitiyasyon an. Mete lapolis la an eta pou l fè fas a sitiyasyon an pa vle di sèlman se blende, se zam, se jilè pabal. Sa vle di tou, asirans medikal pou polisye yo. Sa vle di tou, asirans vi pou polisye yo. Paske li pa nòmal lè yon polisye tonbe oubyen blese sou le chan de batay, se prèske se kemande l ap kemande pou l ka jwenn swen mediko. Li pa nòmal yon polisye mouri sou chann batay, se twa kat mwa aprè y ap lonje 300 mil goud, 400 mil goud ba yon fanmi ki petèt pral separe pa twa, kat, senk mwa moun. Se sa reyalite a ye. Donk, Nou pale tou de aspè sosyolojik kesyon an, wi, se sa li ye. Donk, nan nivo sa a, fòk nou arive pote touch administrativ la nan lapolis, se lè sa a n ap konnen èske l kapab ou pa. Nan dezyèm nivo a, fòk gen yon touch administrativ tou, jan m te di l nan pwopozisyon m nan, onivo dezizyonèl la, jan ke n ap di l la jodi a la a. Donk, moman an vini. pou Premye Minis Ariel Henry ouvè men l pou l re ouvè men l pou l retire Ministè Enteryè nan afè akò politik, pou l retire Ministè Jistis nan zafè akò politik, pou l retire Sekreteri Deta a la Sekirite Piblik nan zafè politik, se sèl jan pou l kapab fè apèl a de moun ki gen eksperyans. ki gen eksperyans, ki konn pwoblèm yo, ki la pou yo kapab pote repons a sitiyasyon n ap viv la. Nou nan sitiyasyon de gè, jan m di m la, pou m genyen lagè, fò w genyen meyè estrateji avèk lè meyè resous. Mentenan, PM Lapin, ou pale de reòganizasyon administrativ, men pa rapò avèk tit tèks lan, gen de moun ki val te poze kesyon an talè an, je n'ai pas ete ekoute, pa kiyès, kiyès ki pa tande w? Èske se pandan w te premye minis? Oubyen èske se nouvèl pwopozisyon ke w sot fè la a e fas a gouvèneman ki la a? Se pa rapò ak Se pa rapò a nouvèl pwopozisyon ke mwen te fè nan yon premye refleksyon e 3 semèn, 4 semèn apre, pa gen okenn repons. E a se moman la, mwen fè yon dezyèm refleksyon pou m di je n'ai pas été écouté. E antretan, de lè m te fè pwopozisyon an a lè m fè dezyèm refleksyon an, nou konnen konbyen moun ki mouri, konbyen moun ki kidnape, Konbyen moun ki kite peyi a? Konbyen moun ki dekapitalize? Donk se pa rapò a pwopozisyon m ke m te fè ke mwen di je n'ai pas été écouté. PM Lapin. Papa m gen yon kesyon pou PM nan wi. Wi wi, pa gen pwoblèm. Alò mwen gen yon kesyon prezidan. PM Lapin, e tout moun konnen nan peyi a e donk ou te o kòmand. où réfléchir des questions stratégiques. Ouais, au niveau du CSPN, c'est là où planifier en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire, de la criminalité, donc que pays a connaît, c'est espas organ yon reflechi, yon pense strategikman, yon defini de plan, Byen evidamman an fonksyon de oryantasyon de politik penal ou fonksyon de politik sekiritè ke gouvèneman an gen pou avanse, pou adapte bagay. Donk mentnan ou di ke vous avez pas été écouté mentnan pa ki? Dayè ou te genyen ou te nan pozisyon kòmsi pou pran desizyon, pou aji. Men pa kòm si fè pwopozisyon e PM Lapin. Kiyès moun sa k pa t tann ou la? Ki fè ke sitiyasyon de, de, de, vin dezag, kòm sa, m ta ka di a, sitiyasyon vin degrade konsa? Bon, mwen panse ke e, pa rapò a ekspoze ke m sot fè a, Wi, sa na ryen avwa avèk pasaj nou kòm premye minis. E si w pèmèt mwen fè yon ti bak sou sa, m ap jis di ke wi, efektivman ke mwen te o kòmand e chèf CSPN. A yon moman, lè m te pran responsabilite a, mwen te nan peyi lòk. Mwen ta swete ke tout moun te konprann sa. E 90 jou apre. Avèk yon dinamik teknik, administratif, nou te arive fè lekòl retounen ouvè, nou te arive fè bank fonksyone e nou te arive fè tout moun te sikile nan tout peyi a de yon pwen a yon lòt. Dezyèm bagay pou avanse la, ou pale de planifikasyon politik penal onivo de CSPN. plan de sekirite, estrateji lapolis. Non. CSPN nan, m ap tou, m ap repete l ankò. CSPN nan pa gen responsabilite sa a. CSPN nan gen responsabilite doryantasyon. Li pa gen, li pa gen responsabilite de pozisyon, jan tout moun ap konprann ke estrateji lapolis. Objè entèvansyon lapolis ou ot, se CSPN nan ki dil kilè poul fèl ak kilè poul. Map redil ankò, kem te dil deja nan mikwo Scoop, m pa konn de ki CSPN yap pale, men CSPN pam nan te jis te bay oryantasyon de politik piblik an matyè de prezans lapolis pou ki akonpaye popilasyon an de katrè di maten e jiska onzè minui di swa. Donk, pa gen yon CSPN ki kapab pase yon direktè jeneral lòd ki lè pou l ale entèveni ou pa dan dè zòn ki prezante yon danje pou popilasyon an. Se responsabilite lapolis. Donk, okenn direktè jeneral pa dwe asepte yon bagay konsa paske lapolis la son lapolis ki la pou tout moun lap la yo te bezwen l yè yo bezwen l jodi a e yap bezwen lapolis demen. PM, PM lapin, m pa konnen si se mwen ki mal konprann sa a, e m la nan lwa, lwa, lwa sou lapolis la. an tou se ki konsey le misyon de la polis nasyonal relevan de l'autorité du ministère de la justice. Il joue un rôle konsultatif sur les grandes orientations de la police, de la politique d'action de la police. Alors, m'te dit ça, c'est un me référent à cette loi. M'pa connaissais, m'al comprenne, par rapport à ça m'te dit yo. Sa mwen te li, donk mwen reli l pou ou ankò. M pa konn si m twonpe mwen. Non, mwen dakò. Nou dakò, nou mete n dakò. Lalwa di ki jan ke pou lapolis la fonksyone, ki jan li menm fonksyone. La a pa gen diskisyon ladan l. Men, la a n ap pale de yon lapolis, n ap pale de yon CSPN ki ap fè fas a yon sitiyasyon ki Mimi ki se Okoboro ki se eritaj de movèz gouvènans Sos ou di a la se paske yo pat aplike depi lè ke lapolis la te kreye e ki fè jodi a la nou rive nan sitiyasyon ke nou ye a la se paske lè yon direktè lapolis yon minis jistis Yo nome minis yo men yo nonmen pou on tan detèmine ki yo pa rive efektivman aplike politik piblik an matyè de sekirite. Se sa nou di, ki dire de yon premye minis? Si mwa? Donk ou panse ke sa k di a la nan lwa an si mwa ou se yon premye minis ki chèf CSPN? Ki dire de vi yon direktè lapolis? Twazan? Ki dire de vi yon minis jistis? Yon mwa, yon mwa edmi, de mwa, twa mwa? Donk genyen esepsyon efektivman ki fè senkan kòm minis. Men sè dènye tan nou pa janm li la. Donk sa ki ekri nan lwa a, li mande tan dablikasyon. Li mande òganizasyon. Li mande planifikasyon. Donk nan eta ke nou ye la a, menm gran peyi devlope, an si mwa, avèk yon premye minis, kote tan jeneralman konte, se sa nou sòt viv nan peyi a, mwen pa kwè ke n ap janm arive rantre anndan lwa pou nou kreye de veritab strikti de sekirite avèk yon vizyon davni. Men, PM Lapin, kòm ou te premye minis, lwa yo pa janm. Èske PM nan gen de fonksyon ke lwa ba li? E selon sa w t di la. Konsiltatif. Wi. Paske m t ap rive talè an, se konsiltasyon ki pou ta defini estrateji an. Pran tout tèks la nèt. Pran tout tèks la nèt. Se sa w ap pale a la fen la. Donk mentnan, si yo pa janm aplike l, Lè w ap gade efektivman depi lè lapolis la kreye, avèk bèl lwa sa yo, bèl atik ki anndan lwa sa yo, efektivman li toujou ap fè fas a de nwizans politik yo. Se sa reyalite a ye. Donk, a se moman la, a chak fwa ke yo gen yon mouvans politik, tanto li dwat, tanto li goch, tanto li anto goch tou. Donk asobeman sa pap janm pèmèt ke efektivman ou kreye de estrikti de sekirite an deyò de mouvans politik yo. Lè m pale de reòganizasyon administrativ lapolis, mwen menm mwen se youn nan moun ki vin ka di w, lè tout lè depi egzistans lapolis, tout lè konpetans administrativ pa janm rive direktè administratif nan lapolis la. 2 moun ki fè I mage, 2 moun ki fè I asoseye, yo pa janm vize efektivman direktè administratif. Paske chak direktè di li, li pran yon komisè ki zanmi l, ki nan klan l, li mete l direktè administratif e nèg yo menm yo rete tou nan nivo kontab. Degonè te gen 25, 30 an kòm kontab anndan lapolis la ki fè I mage. Ki te kolòj kanado ayisyen. Li te kolon Arabo-Ayisyen. Li fè yn ane, li rantre kòm kontabàn nan lapolis la, jiska prezan li kontabàn nan lapolis la. Donk se sa m rele yon òganizasyon administrativ. Donk, konferans bidjetè onivo ministè dè finans se pa yon jwèt, se yon espas de deba pou al dèyè kòb pou enstitisyon yo devlope. Konferans bidjetè onivo paleman se pa yon jwèt li ye, Donk jodi a, onivo lapolis la, lè m pale de reòganizasyon administratif, fòk yo chache de jèn teknisyen ki gen fòmasyon e ki gen metye pou yo vini jere administrativman lapolis. Donk w ap jwenn konpetans sa yo, yo la, yo nan ministè dèfinans, yo nan ministè planifikasyon, yo nan enprimati a tou. Donk, se tout pwoblèm nan se sa ke li. Lè w gen timoun, ou di mwens, lè w gen nèg ou gen timoun ki fèt avèk pye kwochi, toutotan si lè ze fèk fèt la, ou pa eseye blese pye a, l ap toujou rete avèk pye l kwochi jiskaske l mouri. Donk, se sa reyalite e la polis la pandan ke nap pale la. Ok. Mentnan, ann fon ti gade pwoblèm politik lan, Premye Minis, map gade ke nan tèks ke ou ekri an, ou te pwopoze pou ke genyen yon gouvèneman de kriz avèk de zòm e de fam deksperyans de la jesyon de la choz piblik, men ki anime tou de lideyal di santiman dapattenans nasyonal. Ee, etan done ke jodi an gen gouvèneman ki la e gon akò ki le akò 21 desanbre, e ke m pa konnen men jiska prezan m pa kwè ke w fè pati de akò sa a, ee, e se moun ki nan akò an ki yo menm ap òganize yo pou fè replatraj nan gouvèneman an. Ou menm, fòm de gouvèneman sa a w pwopoze an, eksperyans ke w te fè deja alatèt gouvèneman an, Ou panse mesye ki la kap dirije yo prale nan yap aksepte pwopozisyon lan pou yo ta fè gouvèneman ke w pwopoze an? E se kisa sa ta ka bay kòm rezilta? Piske se rezilta nap chèche jodi an pou moun yo sikile, rezoud pwoblèm ensekirite an. Èske w panse ke pwopozisyon lan menm si yo ta aplike l li ka bay rezilta ke nap chèche an?